Bonjour bonsoir la famille avec plaisir nou antre la kayou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. M'anvi di tout moun ki an Haiti yo yo an bon week-end. Men ekoute si nou sensè a tèt nou, nou pa ka di sa. M ap just di tou senpleman du kouraj a vou paske la sitiyasyon e grav a Ayiti. Alò se pati pou une nouvèl emisyon. Lòbèy nan Matisan. Ekoute byen Martisan vini depi kèk tan la yon zòn danfè. Zòn wouj e ki finalman petèt poko ka sou wout. Pou rejwenn menm imaj dantan an. Paske lè n sonje Matisan, mwen te toujou ap pase Matisan, ou te toujou ap pase Matisan, li te toujou ap pase Matisan, nou te toujou ap pase Matisan. Men jodi a la, jodi a la m pa kwè m pase. M pa kwè w pase. Men li pase. Men li ki pase se, se paske se yon moun ki reziye l ye. Li menm ki pase se paske li menm avèk lanmò. Kouche nan menm kabann. E li di tèt li an kelke sòt, Euh, bon si sa m'arriv, pa de pwoblèm paske m'pa itil tèt mwen anyen. Nou vin rive nan yon moman kote ke yo fè nou konvèti tèt nou an voryen, an fripouy. Sa vle di, nou menm Ayisyen, ki petèt pa moun ankò, ebyen anpil nan nou rann nou kont ke a si n mouri se lavi k fini, pa gen anyen ankò paske nan lavi m t ap viv la m pa t itil anyen, bon alevwa m mouri. Bon, se de rezinye ki yo menm pase nan zòn sila. Lagè triyangilè ou kwadrangilè jan ou vle di li an, ebyen batay sa reprann nan blòk sa. Yèr dan laprè midi, gwo batay pete ankò Gran Ravin, Tibwa, d'un kote, Vilaj, Tibwa, de l'autre, et je ne veux pas dire pnh paske bon nèg yo konn plenyen kòm kwa nan char yo anpil fwa se pa polisye men au final je dois le dire paske char yo se pou lapolis, imedyatman ou wè char yo wap di kanmenm se lapolis ki anndan yo. Pwoblèm. Sa se fèt tou senpleman. Pnh Vilaj. Donk, ou vin gen 3 batay. Gran Ravin Ti Bwa, Vilaj Ti Bwa e Vilaj pnh. Se te yon batay rid. E pou tout moun, m ta kapab di, anpil nèg pran frap. Nèg Vilaj pran frap, nèg Gran Ravin pran frap e nèg Ti Bwa pran frap. E daprè tout enfòmasyon ki ap sikile yo, enfòmasyon nou ta kapab fè konfyans, Genyen, bal yo, anpil nan yo pa rantre. Men sanble, blendaj mistik Jinèl la pa t kapab resevwa plis bal ke sa, ebyen, lòt yo antre. Ofinal, Jinèl fè vrèl pou peyi san chap. Apre sa vin gen anpil enfòmasyon ki ap sikile. Men ekoute, quand on entend les infos comme ça, ebyen fòk ou menm tou ou mete dronn ou anlè. Enfòmasyon yo ki di konsa, euh. Ebyen, te gen nèg ki vini lòt kote ki vin goumen aparaman pou nèg Gran Ravin yo. Kòmkwa gen 2 ki mouri, gen youn se nèg Lasalin ki vin goumen pou baz la. Sa se enfòmasyon ki ap sikile. E vin gen yon lòt enfòmasyon ki fè kwè ke Gran Ravin ta sanble genyen 4 moun ki mouri. Pami yo, yon inosan e genyen anpil blese. E pou Vilaj de Dye, ta sanble genyen 2 moun ki mouri e genyen 3 blese. Toujou enfòmasyon yo. Mwen menm, m chita pou m konprann sa k ap pase a. M di, waw! Konsa jenn gason ap mouri, konsa inosan ap tonbe pami bandi. Ben ekoute, mwen soti sou 2 ti videyo. 2 ti videyo sa yo aparaman, si se ta, kòman i sapèl, Jinèl sèlman ki mouri, ta sanble gon lòt moun ki mouri. nan kan ti bwa a paske se la m pral di nou ke paske lè gen batay ou poko kapab an mezi pou tabli yon bilan m pa menm di w vag kon sa non nèg la t ap batay li mouri men batay ap fèt nan nwit batay ap fèt a lanjelis ou pa konn si pa gen nèg ki tonbe anba raje a ou poko ka di o final konbe nèg ki mouri men Si w tande yo di w yo pa wè entèl, ou kab di bon, li nan lis lan. Eske n konprann? Aparaman lè gen apèl nominal gen anpil nèg yo pa wè. Sitou nan kè tibwa. Kounya a, mwen vin gen yon videyo pou m ta di, mwen menm, m ta kapab di genyen 2. Toujou, paske lè m chita m ap gade videyo, se yon ti bout videyo de kèlke segond. Gen yon nèg k ap antre nan cha a, nèg yo manyen l. Sa se nan bò Krisla. Ok paske w tande depi gen cha e nèg yo toujou ap plenyen sa donk lèzòm de kris la yo genyen yon lyen avèk lapolis jisteman pou kapab mate gran ravin pou kapab mate vilaj de dye paske yo estime ke se band la se band rival la yo poze anpil pwoblèm ak matisan yo poze anpil pwoblèm ak anpil moun men Écoutez, il y a un autre problème, c'est que on fait corps à un groupe de bandits justement pou kapab detui yon lòt. Menm gon senpl anotasyon map fè. J'estime ke gon kote k manke pwa. Paske si on nèg lapolis ap soutni w. Mwen m panse k fòk ou leve, fòk ou mete kan ou bon maten pou di ekoute, m ap fè nèg sa yo bay Matisan, m ap fè nèg sa yo bay Vilaj de Dye. Èske n konprann? Paske si w fè yon refleksyon pou w di lekontrè, t ap gen anpil pwoblèm wi. Aparaman, si se son lèzòm de Gran Ravin e Vilaj de Dye ki te yo menm genyen aksè ak cha, t ap gen pwoblèm. Men, anpil moun di Kris la, Ekoute, fò w met granmoun sou ou pou w batay, pou w kòmsi kouri dèyè nèg yo. Ti videyo sa a nou pap ka gade l jiskalafen paske gen yon kote li yon ti jan flou men, ekoute, w ap tande kote k ap di, A, pran misye, pran misye! Ou pat kapab touche nèg sa yo. Men ekoute, ebyen nèg sa yo te gen bagay sou yo. Men pwoblèm se ke nèg yo pran bal. Pami yo gen yon sèten de Papouch, si n ka kwè sa sous nou ba nou kòm enfòmasyon. M ap esplike nou ki sa k fè m ta kapab di batay sa, eske m ta kapab di se nan dènye faz li ye paske gen yon bagay ki pase, Krisla bat lestomak li, li di li menm. fò l netwaye zòn nan. E nèg vilaj di, Nada! O pwen ke nèg vilaj di, Fò w met cha yo de kote non pou n pran n fas a fas. Nèg gran ravin di, Nada! Men, gen yon pwoblèm. Kèlè le pwoblèm se ke vin genyen sa n ta kapab rele yon ti ezitasyon lakay Krisla. Pourquoi cette hésitation? Nan dat premye fevriye, sa se bagay tout bandi fè. La band a Kris la, li fè yon gwo ekspedisyon mistik nan 43. Toujou daprè enfòmasyon yo. Ekspedisyon sila a, li vize pèmèt oubyen fasilite nèg yo manyen nèg Izo ansanm ak Ti Lapli yo pi fasil. Nan kad ekspedisyon sila a, fò n di ke e. Nèg yo te vini avèk anviwon 3 boutèy, yo mete boutèy yo atè a. Epi, anpil pawòl di, seremoni fèt, epi nèg yo pete bal anlè, apre yo tire plizyè bal, boutèy yo eklate. Men sa w tande a la a? Kris lan di, Ebyen li menm. Fòl netwaye matis an. E se sak fè w wè depi lòt jou la genyen lese frape. Nèg ap kòm si nèg yo cho. Hein mamit la ap bouyi. Nèg yo ap pete bal. Paske fòk youn fin a lòt. Men le pwoblèm nan mistik se ke ou konn degre pa w la ou pa konn degre pa lòt la. Ou gen dwa al fè yon bagay e pi se le moman nèg la li menm la al fè yon bagay tou. Kounye a 2 fòs yo vin ap batay. Pa konprann? Nan lè 2 fòs mistik ap batay, bon, se youn ki pou kite pou lòt. Kounye a, sa k vin pase la? Lè w pran seremoni sa a ki fèt lan, ou kapab al manyen nèg yo. E an plis, 2 nèg ke Kris la te kwè nan yo anpil, ki poko menm rifle, e ke nèg sa yo pèse, ebyen sa bay yon ti ezitasyon lakay Kris la. Èske n konprann? Antouka, mezanmi, batay sa a, Li poko ap fini. Poukisa l poko ap fini? Gen jenn gason, gen bal, gen zam. E menm lè sitwayen nan zòn yo, notab yo, ta deside pou ke nèg sa yo mete tèt yo ansanm, m panse ke yo kapab fè yon lapè sou dan. Men, nan kè, pap gen sa pyès paske twòp bagay repete, e nèg yo te deja enmi. Hey koute mesye, nou konnen mwen nan fè emisyon yo fòm toujou fè ti pale avèk nou. Men jist avan m fè ti pale avèk nou an fòm di ke dan la sware te gen gwo kouri o nivo de Carrefour paske gen kèk sòlda ki blese pa bal, sòlda ti bwa. Pandan y ap mennen yo lopital la al pran swen. E pi gen anpil nèg dèyè moto avèk gwo manch long nan men yo. E sa te sisite yon panik. Kote ke moun t ap kouri depi zòn Bizoton 53 pou rive nan 18 la. Bon, mesye, mwen mnon konnen. Toujou renmen pale avèk nou. Pou Izo avèk Krisla, euh, se difisil. Men on pe tante. Eske nou konnen, mesye, nou rann nou kont ke anpil fwa nan emisyon m yo, Mwen fè yon medyasyon endirèk, paske lè m di Kris la, tanpri frè m, Izo, tanpri frè m, Ti Lapli, tanpri frè m, an nou bay Matisan yon chans. Sa se yon sòt de medyasyon ke mwen fè. Menm lè m pa pale avèk Ti Lapli, m pa rele Ti Lapli pou m di, fè sa a, m pa rele Izo pou m di l fè sa a, m pa rele Kris la pou m di l fè sa a. Men ekoute, lòske je m'adresse à vous. e ke genyen 208 mil moun ki ap tande mesaj sa, ebyen m panse ke sa sèt un apèl, sèt un sòt de medyasyon, e mesye banm di nou mwen m toujou prè pou m jwe medyasyon sila, paske se pa batay la ki enteresan, sa ki enteresan pou nou Pou mwen, se moun k ap viv bò kote nou yo n ap batay pou ki kòz? Yo touye 2 sòlda pou nou jodi a, nou touye 2 pou lòt la demen, epi apre, batay la ap kontinye. Men, si nou ap batay pou n di, ekoute, Izo, an nou batay non menn pou n fè Matisan sa l te ye. An nou batay non menn. Pou o mwen yo kapab mete de twa lekòl pwofesyonèl nan ti bwa, nan gran ravin, pou yo fè travay enfrastrikti nan wout yo, pou moun kapab jwenn aktivite, pou gen aktivite noktirn nan geto yo. Ki t ap pi bon? Se batay, achte bal, pete bal, epi pèp la li menm li kontinye ap kreve. Mesye, m panse ke la, se pa nòmal. Antouka, mèsi la fami, kòm toujou, un maximum de kòmantè. Un maximum de partage, mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pouw nou dir ke vous appreciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!